Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou nouvèl emisyon sila kidnaping nan pòtoprens donk lè ravisè il non pa chome dimanch aprè midi Yo kidnape Lucknor Casimir sou pòtay Léogâne pandan li pral kondwi yon pwòch li ki li menm te pote manje ba li nan espas kote l ap travay. Ebyen fanmi an nan anpil enkyetid paske moun yo pa gen kòb. M kwè ravisè yo mande 200 mil dola, 200 mil dola ameriken plis 2 milyon goud. Ebyen fòm di nou ke mwen gen yon zanmi mwen ki fè pati de fanmi sila a, li voye mesaj ban mwen li di tanpri pale avèk mesye yo pou li. Bon, m pa konnen mesye yo, sèlman m kapab di ke yon ti konpasyon pou sitwayen sa ki rele Lucknor Casimir paske Depi dimanch aprè midi an, fanmi Lucknor Casimir se sou po vant yo yo ye, yap priye paske yo pa genyen mwayen sa a kidnapè yo mande a ki se 200 mil dola ameriken plis 2 milyon de goud. Ankò yon fwa mesye, yon ti kal konpasyon. Ka kidnaping yo kontinye ap ogmante nan kapital la malgre entèvansyon repete otorite konsène yo ki anonse mezi pou kapab rive konbat fenomèn sila. Rocheline. Louis Benech se dènye viktim an dat. Madanm doktè Martial Benech, direktè sanitè nan Lwès, yo anlve li byen bonè madi maten an nan blòk bò lopital Inivèsite Deta Dayiti, donk lopital jeneral. Pwoblèm, sa fè 2 ka toujou. Bagay yo grav. Fò n di tou, lendi 6 septanm 2021 an, vè 3 zè aprè midi, Plizyè endividi yo pa rive idantifye ak plizyè gwo zam fann fwa yo tap tante pran valiz pè André Sylvès ki sòti nan yon bank ki twouve l nan ri 11 a. Malgre lapolis te rive a tan, endividi yo pat gentan pran valiz la, men pè a ak lòt moun ki te avè l yo nan machin nan te gentan resevwa plizyè katouch. Malerezman, Pè André mouri nan sal operasyon lopital Justinien. Endividi sila yo gen tan chape poul yo. Y a la photo de la voiture epi foto pè a tou an kèlke sòt. Donk, pa gen baryè pou kidnaping, bandi yo frape pòt tout moun nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens ak nan rès peyi a paske ka sa a se nan Nò peyi Dayiti li pase. Genyen Marie Ange Beril, ki se direktris fwaye Sent Ann, youn nan antite òganizasyon Petits Frères et Sœurs, yo anlve li jounen madi a tou, daprè sa òganizasyon an fè konnen nan yon nòt pou laprès. An siy de pwotestasyon, yo anonse yo fèmen enstitisyon yo epi egzije san kondisyon liberasyon Marie Ange Beril kòm pou Benicia Benoit nan lopital Sen Damyen nan Taba, Centre Sainte Germaine pou andikape, Service Thérapie Sainte Germaine, Lekòl Frè Roisson Angel of Light ak Lekòl Sent Elèn nan Kenskòf, yo menm y ap fèmen, daprè sa nou kapab li nan nòt sila a. Fòk nou soulinye. Ka kidnaping yo kontinye ap miltipliye nan Pòtoprens, omwen 3 ka moun konnen anrejistre nan dènye moman sa yo. Brèf, mezanmi nou konnen byen kidnaping nan dekapitalize tout fanmi nan peyi Dayiti. Ba wi! Paske lè yon moun fè jiwèt oubyen jimnastik pou li bay ranson, sa vle di moun sa a, se yon risèt li fè sou ekonomi li. Si li genyen. Men si li pa genyen, ki sa li pral fè? Ankò yon fwa mesye, sou ka moun sa yo, patikilyèman ka Luc Nord la, m ap mande nou yon ti kal konpasyon. Nou prale nan Vilaj de Dye, Poukwèlye la a, kote ke dezyèm chèf vilaj la, li pran lapawòl. Son non se Manno. Nou konnen te genyen yon nòt ki te sòti pa bò kote anbasad peyi Lafrans pou denonse yon endividi repondan o non de Manno ki idantifye tèt li, ki nan Vilaj de Dye e ki fè chantaj sou yo pou yo kapab bay lajan. Ebyen, kèlke jou aprè, Manno Vilaj de Dye a pri lapawòl. Men ki sa k pouse l pran lapawòl, se paske li wè kèlke bato ap siyone. Blòk Vilaj la, nou konnen nèg sa yo, yo rete tou pre lanmè a. Ebyen, Manno a eu la peur bleue. Vwala poukwa li pran lapawòl nan yon premye man pou kapab demanti enfòmasyon ki fè kwè li menm li ta mande anbasad peyi Lafrans lajan. Ann tande Manno k ap pale e l ap pwofite eksplike kòman sa ye. Ki la nan moman pou m reponn sou sou sa k ap pase sou rezo sosyo ki ap site non Manno la. Bon m p ap pran anpil tan. An gwo, de sa y ap pale a, mwen pa konnen l ni an pent ni an penti ke mwen menm pou m ta mwen entegre anbasad Frans pou jis pou ta ban m mwayen jis Pou pou mwen menm a baz mwen osinon si se pou mwen sèl m pa konn ki jan ou entèprete l men sa pa t fè m ezite. Se pou sila ke m pran mikwo laprès ke nou pa gen anyen a nou pa gen anyen a vè a wè a sa k ap repete nan mikwo laprès. Ni tou 5 segond ni Manno pa gen anyen a wè a sa k ap di. Kòm nou wè Lafrans soti o nòt, kote l soti nòt la li site non m e sa fè m chwazi reponn jodi a. ke pou m di si yo pat bal enpòtans yo atap soti nòt kont li e pou sa mwen mwen chwazi pran laprès pou m jis demanti sa ke kap kouri sou rezo sosyo ke yo fè rekonèt ke mandat Macron li ye mansonj pou jis pou l pa atake anbasad frans ok mèsi. Kijan Manno kalifye nòt anbasad de frans mete deyò? Bon, kòman m kalifye sa? M kalifye yon menas pou mwen. Pou ki rezon? Paske si yon moun ka di anbasad Frans, tout moun konn sa sa reprezante an Ayiti. Mèt zo e pa avèk anbasad la m vin gen pwoblèm, kounye a m vin gen pwoblèm a nasyon fransèz la. E sa k fè m pran laprès, e pa pè m konn, e pa pè m pè non, men m just pran laprès paske m gentan wè sa reprezante pou moun. Sa vle di enfòmasyon sa k ap veykile an se yon fos enfòmasyon? Bon, enfòmasyon sa yon fos enfòmasyon. Manno pa konnen pou Manno. Men e se pa premye fwa gen enfòmasyon k ap veyikile konsènan e baz e Vilaj de Dye a e nan sa ki gen pou wè avèk koze peyi Dayiti. Sa k fè jodi an la e aprè Anbasad de Frans fin soti nòt la ou menm ou kouri pran mikwo laprès pou w ta demanti enfòmasyon sa a? Èske se pè ou pè oubyen? Bon, m pa pè. Pou ki rezon anfas yon nasyon se pa yon bagay ki pral osi fasil m te mèt di sa m te sou latè a depi m bat zo anfas yon nasyon. Jis mwen fè l pou m bat jis anfas nasyon fransèz la e pou moun anbasad yo tou pa panse senk segond pou volè avè yo ke nòt la se Pou nou fini, yo pa pou avèk kèk medya ki ap veyikile sa e yo di ke se Manno avèk seksyon an direkteman ki voye lèt la ale. Kòman Manno vin demanti sa? Bon, m kwè menm devan laprès la, mwen kanpe m di m pa konn yon bagay k ap sikile. Se vre, yo gen dwa chwazi di Manno, men mwen panse tout moun k ap tande m e tout moun k ap wè, Nan moman la ke mwen m demanti enfòmasyon sa ke se pa mwen yo Sa vle di kidonk ki mesaj ou gen avèk nasyon an pa rapò avèk enfòmasyon sa yo? Bon, enfòmasyon sa te etone m, ou konnen mwen mwen tou pre lanmè a la, lè m t ap swiv m te wè plizyè bato fransè sou lanmè a, m te yon jan etone men apre m vin raple m gen yon evenman k pase nan peyi a epi m di se jis pou rapò sa e pa pou rapò Manno. Misye se bagay epi tout swit ou konnen blan li menm li gon janl bagay li gen dwa vin regle bagay tranbleman epi l tou regle bagay manno jis li pran laprès si tou fwa sa ta vin yon jan pi diferan epi tou jis m gentan depoze vwa m on pa menm lè si yo pran m m pap gen chans pale men sa m gentan di a la m gentan di deja. Eske yo pè ki fè w gentan kouri pote demanti fòmil sa jan w pale a la. So manno pa konn pè Manno pa konn pè etou mpa mpa e pa pè m fè jis mwen menm mwen renmen lè manno fon bagay enpi tou manno kanpe dèyè sal fè a wi e mwen k fè sa si m pa fèl mwen pap fèl ni tou moun ki fèl la poum byen diw kote m pa pè dosye a moun ki fèl la eklere anpil paske anbasad frans pral bay li e pou sila mwen menm m te gen dwa fè pi mal men se pa mwen k fèl e pa dènye mo dènye mo bon dènye mo m ke nou menm tout sa kap. sikile sou rezo sosyo nwit sa a tankou tou dènyeman an m t ap tande Louko epi li te pale osijè deba anbasad Frans ba Eseyide. Jis nou menm nou pa kont nou pa kont ensekirite nan peyi a, nou pa kont sekirite jis nou menm nou rete pejib nan nou menm epi pou nou nou pa lonmen nan nenpòt bagay paske nou menm sa k fè m kouri bae paske gen de baay moun non Manno pa tèlman on non ki ka sikile nan nenpòt bagay gen de bagay non m p ap janm reprezante ladan. Ebyen ok ke m remèsye tout moun Tout moun kap swiv se tout moun tout jounalis ki prezan la m remèsye nou tout ke se pou sela se pou sela menm mwen te chwazi pran nan laprès pou pou jis pou pran la ka rete la si moun vle kwè l kwè moun pa vle kwè l kwè e si tout fwa yon moun ta gen yon kesyon. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!